Bonjou bonsa la fami avèk plezi nou antre la kayou pou kapap pote ba ou yon nouvel emisyon m espere tout bagay anfom jounen jodi a la nap travay anpil paske gen anpil dosye ate a men M fache, m pa twò kontan non. Paske gen bagay k ap pase la a, m santi waww. Bagay sa yo nou te dwe dekouvri yo depi on mwa. Eske nou konnen daprè enfòmasyon ki sòti pa bò kote dcpj. Tande byen wi! Genyen pè nou wè yo arete a nan legliz episkopal la. Pè a ki rele Frantz Cole. Yo pa mete nan tèks la Seren non. Yo di misye te Il était le principal fournisseur d'armes et munitions du gang 5 secondes ainsi que le gang dirigé par Micanor ainsi connu. Bon! Pè sa ki anba kòd la. Fransè yo kapab gen pwoblèm men ban m di nou an kreyòl byen pou nou daprè tèks mwen sot li an. Se misye ki te konn ap vann nèg izo yo bal, nèg izo yo zam. Se misye ki te konn ap vann Mikanò, Waf Jeremi bal ak zam. Kounye a la a gon bagay pou nou di. Se pa mwa ki e di sa. Izo. Defann tèt ou. Paske m konnen bandi toujou gen yon pakèt jimnastik y ap fè. Di èske misye se li konn ap vann nou zam. Donk, antouka si mesye a li menm li pale. Paske pa bliye misye se dcpj li ye. Gen bagay depi ou wè dcpj mete l deyò se paske dan lè koulis. Gen bagay ki di, kounye a la, yo oblije pran yo pou vrè. Èske nou konprann? Hey, tèt chaje wi la. Bon, nan ki sa legliz tonbe la menm? Legliz sa ki te gen franchiz depi dèzane, legliz la li menm li la, li pa gen lòt bagay l ap fè, voye zam ak bal nan peyi Dayiti. Monpè, kè m fè m mal pou ou, Monchè nan bagay sa ou voye kò ou se pa serye. Ou son monpè ki gon repitasyon silfirez. Ou pa bon menm. Ou pa bon. Legliz. Eske legliz merite legliz jounen jodi a. Se ta petèt le moman pou n ta tou fon pase men pran legliz. Paske jounen jodi a la mwen legliz se gang. Legliz se biznis. Legliz se kisa ankò? Paske banm ap gade mwen mesye gon seri de legliz nèg la vini li di w se milyonè li vin milyonè nan w wè sak pase nan Muscadin nou tap vini la nan Shalom lè Shalom fèk kouvri mezanmi tout moun se Shalom Shalom Shalom Shalom men jounen jodi a kot Shalom nan nan w wè Shalom nan se te Muscadin ki tap fè biznis. E pa vre? Bon, anpil nan nou retire kò nou nan alon lòt kote. Gon lojik amèl, amèl, amèl, amèl. Men, jounen jodi a la, gon pakèt ti eskandal, m ta kapab di ki vlope amèl. Sèl Bondye ki konnen si l bon, si l pa bon. Gon Gregory la k ap frape, men yon nèk vini avèk yon kòn la, avèk yon bagay masonik nan men l. Bon li vini la li mete Gregory koman yo rele evek bagay la fèzè Gregory a fon ti bese donk se poum di nou ke nèg la li legliz la men m gen presyon ke pandan l legliz la li menm tou li di fòl rich fòl milyonè pandan l milyonè a lòt moun nan legliz la paka viv byen kòman w ta fè konprann ki diferans ki genyen ant Arly Lariviere ki abiye pou nenpòt 2 mil dola, 3 mil dola ameriken, epi li poste l sou Facebook kareman. Epi, yon mizisyen nan djaz la, li pa ka abiye pou mil dola, konprann? Sa vle di se atitid kolon sa yo nou toujou genyen nan nou. Pastè a ap di moun yo, di alelouya, madanm mwen sot akouche Kanada. Mwen jwenn viza etazini a tout fanmi mwen. Alelouya tout moun alelouya. Men tout moun sa yo kap bat bravo alelouya a yo youn paka manje. Menm la sendomeng yo paka ale. Epi kounye a pastè ap fè w di alelouya poutèt li jwenn viza pou l al viv a tout fanmi l lotbò e Bondye fè gras. A di Bondye k fè gras pou pastè a li paka fè gras la pou ou tou? Hein? Bon antouka mwen menm sèl sa m konnen m pa priye pastè. M priye Bondye paske m konnen Bondye egziste e Bondye se Bondye pa m paske gen yon jan mwen menm m pale ak Bondye pa m nan ebyen m gen enpresyon ke nou menm k ap soufri nou pa pale avèk Bondye sa konsa paske lè n al legliz nou yon ti jan avèg ok sispann gade pastè a gade syèl la pito nou konprann. Se menm jan avèk pou tout lòt relijyon yo. Antouka, jounen jodi a la sa k pase a la a, li yon ti jan wotire dinyite legliz. E kounye a an nou wè legliz la yon lòt jan. Ok, donk legliz ou komèt anpil tò nan peyi Dayiti. M pa konn konbyen padon pou legliz episkopal ta mande popilasyon an non pou sa k pase a. Paske lè yon nèg fè tout ane sa yo, w ap bay bandi zam, w ap fè zam antre nan non patikilye. Epoutan tout moun konnen se legliz episkopal kap fè bagay vini epi se zam kap antre zam kap distribye mèsi bokou pastè mèsi bokou pè kòl mèsi bokou legliz episkopal bondye wè nou. M te pale nou maten an de batay ki gen ant nèg ti makak yo avèk lapolis men tande nou gon ti jèn foto yon ti jèn ki vin jwenn mwen. Sa fè mal paske yo ta fè n konnen ke misye se pandan batay la li menm li pèdi lavi l. Bon se vrèman trist. E n ap chache konnen plis enfòmasyon toujou pou nou. Paske pa bliye nou menm nou se zye ak zòrèy piblik la. Genyen yon videyo, videyo yon bandi nan Vilaj de Dye. Misye fè yon ti pale men jist avan nap vini avèk yon temwanyaj, temwanyaj d'une femme ki a ete kidnape par de malfra de site Doudoun nan kad desant de lye la polis te fè nan blòk sila a ebyen li fè pati de otaj la polis rive libere se te donk le mercredi 24 août 2022 ebyen se yon dam 39 lane. Bandi te kidnape depi dat 12 out nan Dèlma 31. Pandan operasyon sa fò n di ke genyen 2 bandi ki bre dlo bouch yo nan echanj de tir avèk lapolis. Endividi sa yo se Samuel Joseph ak Gemson Joseph. Gen yon ekip udmo ak simo ki mete ansanm avèk komisarya kwadèboukè ki mennen operasyon an nan site doudoun. Anpil bandi itilize pou kache epi Epi, pandan m kite l, m ap desann, epi te kon machin ki te dèyè m, epi m fon ti ralanti, m di sa machin sa gen ki kole nan dèyè m konsa, epi m fon ti ralanti, m ba li pase, epi, pandan m ap. Pandan m ap des, pandan m rive devan baryè a epi m ap klaksone pou timoun yo vin ouvri. Epi pandan timoun yo ap vin ouvri konsa, epi yo bwake sou mwen. Epi pandan yo bwake sou mwen, m pa t janm, m pa t konprann. Epi m jis rete ap klaksone toujou pandan y ap klaksone toujou epi. Li leve, li monte zam nan pi wo. Epi se lè sa m vin konprann epi m ouvri pòt machin nan epi yo di nenpòt kaka ou fè la m di yo. Epi tou sajman m vire. Yo pouse m pa dèyè epi yo kondwi machin nan. Toutotan yo nan yo nan wout la, y ap fè kontak. Paske yo anpil, se pa kòm si yon moun leve li al fè yon kou oubyen kòm si li di l ap bagay. Pandan yo prale ansanm avè m, y ap mande ki kote ou ye, ki zòn ou ye, ki kote ou wè lapolis. Men. Kafou Jeral, lè ou rive Kafou Jeral, machin nan etèn, epi yo yo desann, yo al fwape batri an. Kote m te ye a, M pa panse son wout la polis fè panse ke se yon se yon geto ou konprann m pat janm panse ke la polis te ka jwenn mwen pou mete m pou mete m deyò m panse sak ta pral mete m deyò kote m te ye a se sansibilite bandi yo avèk fanmi m ki ta pral mande pou yo te ka mete m deyò. Pase ke kote m te ye a se pa yon zòn kòm si m panse moun, moun fè. Moun ki fè l, ou tande se moun. ki pase 6 zè di maten ki di men konparèt la, men zaboka a, men pen an, epi apre sa ou fini. Tout lòt moun yo se moun andan menm yo ye. Yo fè tout afè yo andan, yo gen tout afè yo andan. Yo yo youn konn lòt. Se pa kòmsi se yon zòn ke m panse lapolis t ap fè. Se sa ki te fè lè m tande fwape yo, m te pè. Men, konfyans mwen, lafwa m nan Bondye, Bondye te di m, kè m di m, fè yon ti bese. M bese m wè yon bòt. Malgre m wè bòt la m pa si. M m m m rebese ankò m wè pye pantalon an. Lè m mete 2 men m deyò m panse yo pa wè m gon kote nan pòt la m grenpe. Epi gon polisye ki di se la moun nan ye. Anpalan de jodi a? Wi. Li di se la moun nan ye. Lè m wè vre pòt la ouvri, m wè m nan men polisye yo. Sak fèm di bondye nan syèl la mèsi se bondye ki enspire polisye yo ki al pranm kotem ye a paske zòn kotem ye a li trè trè trè trè trè mesken parapò avèk nou menm ki nan lari an E menm timoun ki genyen 2 zan, ki genyen 3 zan pa genyen kè imen. Alevwa pou moun ki ta di ki gen lespri, ki konnen ki sa sa vle di. Ou pase yon kote, ou pase 12 jou yon kote, kote ou pa manje. Pa manje a pa pwoblèm paske lòm ne vi pa de pen sèlman ok men pou wap rele sekou ou edem apre se nan rizib pou moun yo ap pase ou ankò. Li pa fè sans. Epi si w tande kòman y ap pran plezi yo pandan ke ou menm w ap soufri, ou bezwen èd. Ooh lapolis mèsi, mèsi, mèsi, mèsi paske nan tou kote m te ye a, pa t gen espwa. Antouka mwen menm si m te nan plas dam nan m pa t ap di otreman non paske. Foute nou yon trou konsa lè w gade w wè lapolis vin pran w mete w deyò lapolis ap batay a bandi l touye bandi vin pran w sa se mirak Bondye antouka bravo lapolis pa bliye m wè lekòl pral ouvè la m wè son kesyon de konbyen 30 pousan e polisye yo ki pral achte liv kote a nan Henri Deschamps e pa sa sèlman non humm fò nèg yo jwenn plis bagay pase jan lajan ap gaspiye atè a la nap bay jounalis pil lajan pou fè lòbi pou monte gaz epi pou pitit polisye pa ta al lekòl humm ret nan wòl nou an men bagay sa fèm mal se pa ke mwen bezwen vye lajan sal nan men vagabon men itilize kòb la misye itilize kòb la yon jou pou fè yon bagay pou peyi a. Nèg yo fin rich deja. Jounen jodi a la l di wi pou ou, li pran kòb la. Demen l ap di aba pou ou paske se konpòtman abolotcho yo genyen. Èske n konprann? Kounye a itilize kòb la pou pèp la, pou pèp la kapab jwenn yon ti kichòy. Chak jou m nan kò nou. M pa p ba n manti, chak jou m nan kò nou paske nou mechan twòp nan ti peyi sa a. Fò n kite peyi a viv mesye. Ok! Antretan, fòk mwen di nou ke genyen 2 mò ak 3 blese nan yon fiziyad nan Plèn di Nò. 6 moun ki te twouve yo abò yon veyikil mak Nissan Xterra, yo menm sibi yon fiziyad nan lapremidi jedi 25 out 2022 an nan komin Plèn di Nò. Genyen Pierre Bonhomme ki idantifye kòm yon ajan fòs ame Dayiti ak Succès Petit, Yo menm pèdi lavi yo nan atak sila a. 3 lòt moun yo ki te abò veyikil lan sòti griyèvman blese e yo transfere yo nan lopital. Ensidan sa a pwodui nan zòn Mòn Wouj, seksyon kominal Plèn di Nò, nan moman viktim yo t ap kite vil Kap-Ayisyen, yo t ap tante rejwenn yon otèl nan nivo Plèn. du Nord. Il est temps de regarder le type, c'est un bandit au niveau de village de Dieu. Men nou konnen nèg sa yo Izo fè yo eklere. Se Izo li menm. Li prezan anpil kote. Donk misye tap fè yon live. Aparaman son non se Toop. Li fè pati baz 5 segond. Tande ki sa l di. Eske misye gen entansyon pou ta kite bagay sa? Paske m pa ba n manti gen nivo rive nan kriminalite a. Ou rive nan yon pwen de non retour. Tande tip la non. Baz tanpri. Pran yon kesyon Manvi poze w. Antanke yon jèn. Mdezi mpa konprann kesyon an ankò. Antanke yon jèn, antanke yon jèn mwen k byen resan ki gen tout avni devan li. M ta renmen konnen kisa k pouse yon jèn tankou w rive nan sitiyasyon sa a kote ou pa ka kale figi w, ou pa ka mache, ou blije se yon sèl zam ou genbe nan men w? Kesyon sa a m ta renmen reponn. Epi dezyèmman, kisa k ka koz menm jèn sa a Depoze lèzam pou l fè lapè ak tèt li, avèk patriyòt li, avèk peyi l. E m panse li ka ta pa fasil, paske si w met zam atè, m panse ou ka panse gen lòt baz k ap rive sou ou bagay, sa k fè m di w, men kisa w wè k ka fèt menm? So, m poze kesyon sa a pou avèk tout jèn tankou ou menm ki nan menm game nan. Premyèman, kesyon w poze m avan, m te gentan reponn li. Sa se youn. Dezyèm kesyon w la, sa k pou ta fèt? Sa k pou ta fèt yo, dèyè nou di w la, yo di w men ou pa youn nan otorite yo. Men m pa konnen ditou. On ne sait jamais. On ne sait jamais, men sa k pou fèt, Leta egzakteman konnen ki sa nou gen bezwen nan peyi a. Fòsman se l non. Depi l fè l, l ap pou nou, e pa pou mwen l ap ye. Konprann? Se pa pou mafya sèlman l ap ye non. Konprann? Li konn plis travay pou kreye, konprann? Kreye plis travay. Epi nèg ap rann, mwen mwen si w konprann non. Mwen konprann. Chak 15 jou oubyen chak mwa. Konprann? Li nan règil kòb pou fonksyone pou l peye kay li. Ou konprann sa m di w lan? Sa k pou devlope yon peyi, e travay wi. Depi w pa gen travay nan peyi a, sa k pou al devlope l la? Se travay ki pou devlope vre. Gen moun nan peyi a, moun ki pou pa ta gen, gen moun nan peyi a. Wi, pa gen travay nan peyi a, mwen ta m di w la. Ok, ok. Men, m anvi di w yon bagay men. E se e gwo kòb ou gen tan fin abitye avè yo men. Gwo kòb bagay yo. Èske kounye a la, menm si pa gen travay men, lè w wè gwo kòb sa yo pa ap antre menm jan, èske sa pa ap tante w tounen nan menm game lan ankò men? Sak pou tante yon moun, se lè yon moun pa konn apat jan pa bitou. Mom di w, sak pou tante yon moun se yon moun ki pa abitye avèk yon bagay deja. Yon bagay m abitye avèl deja, m pa pral wèl pou pou l banm tanta. Ay m abitye a sa yo deja. M pa pral wè tankou sa a m pran sa a tankou yon gwo zam. M pat janm konn wèl se sa m te konn wè kòm zam. M panse w konprann yon egzanp wi. M pat janm konn wè sa. Imedyatman m vin wè sa m fè kèt, tanm se konn gwo zam bagay sa yo. m ka anvi genyen l paske sa m konn wè menm jan w di an wi m pa tro konprann non m deja konn avi sa m deja gen gwo kòb lè m deja konn avi sa gwo kòb pa gen yon kòb ki pral fè m mache la non sa ka rive m pa konn yon moun pa gen plizyè de milya men w ap manyen w ap manyen yon kòb ki gwo nivo m pa tro konprann non w ap manyen li men pa gen pa gen pa gen non pa gen sa k ap fè m fè bak. Ou pa ka fè bak ankò? Lè m di w bak, e pa tankou w nan bagay sa non, tankou w nan sa w di a wi. Ok, ok. Men ale, se yon mesaj ou tou voye ba otorite yo la, si gen otorite k ap tande la, si nèg yo, si, si tout leta, tout pèp la ta deside fè yon lapè pou n rekòmanse yon lòt jan nan lapè epi yo deside e, e fè yon lòt bagay pou geto a, kòmsi kreye yon bagay pou ti jèn, bagay epi nou rekòmanse a zewo, Epi ou panse l tap yon bon ide? Wi, trè bòn ide. A mwen ok frè m. Mèsi dèske w te pran m frè m. E sa m te vin fè pase frè m. Pase yon bòn jounen men. Ou menm tou frè m. Bon m ap di mèsi a tout moun ki t ap tande mwen k t ap pale la e ki t ap gade mwen. Ou konprann? Tout moun ki te anba live la la m di mèsi avè yo. Pa neglije tape ekran an e abone avèk tou Ofik Segond lan. Ou konprann? E pa neglije tape ekran an e pa neglije abone avèk Otto Son 5 Segond, Biwood 5 Segond, Titello 5 Segond, Bwa Manèt 5 Segond. Ou konprann? Tout moun mèt di fanatik atis map frape yo mèt poze albòm nan pral soti la a. Ou konprann? Vòt siyati a la a pral fèt la. Ou konprann? Mèt poze nou. Tout bagay sou kontwòl. M gen pou m ale la m pa konnen. Se demen si Dye ve. Sil posib m ka fon ti live ou konn pou nou pale plis. M renmen jan game nan ye kounya wi gen paket bandi ki fè silans gen anpil ki kite zòn yo te ye al ret nan lòt zòn yo pè pou nèg pa manje yo anpil konplo atè a gen nèg menm lapolis ap chache yo kou chen fou yo oblije antre tèt yo yon kote nèt yo pa fè bri eben se konsa men pa bliye gen krim ou fè menm lè w te antre nan vant manman w